Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou espere tout bagay an fòm, ou sou chanel ou renmen an pil la, mèsi pou vòtre support, mèsi pou fidelite ou, e se parti pou... votre emission ce citoyen il s'appelle ti ougan a ne pas confondre ak ti ougan ki li menm te nan cite soleil ki deja jwenn lanmò li e se group gang parèy li ki te nan menm baz avèk li ki touyel ti ougan sa li menm ki anba kòd yo mete men sou misye nan zòn la croix peris misye tap sòti bon repo. Li ta prale gwo mòn. Eske se yon gwo mòne? Ben, on se pa ankò, men de tout manyè, la polis li menm te sou plas, li pran misye. Men daprè dènye enfòmasyon ki rive tonbe, paske a chak kote w ap li, ou wè ke se yon nèg ki te fè pati baz Chen Mechan. Eske se vre? Men de tout manyè, fò n di ke nan dènye moman sa yo, pandan ke anpil gang ap feraye dan la kapital e nan rèst peyi a, men gen anpil lòt tou k ap pran direksyon lòt kote. Direksyon Repiblik Dominikèn. Direksyon lòt komin, lòt departeman, yon mannyè pou kapab al frèt tèt yo. Sa vle di, menm lè w wè nèg la nan aktivite gang nan, ebyen, m ta kapab di, li anvi di tèt li, m vle viv. Paske, depi w la, ou p ap viv vre. Ou p ap viv. Men, de tout mannyè, fò n di ke lapolis li menm, li ap degaje l jan sa ye, pou kapab pèmèt ke, e. Anpil nèg anba kòd pou kapab pèmèt yon ti kal è van soulajman soufle, m ta kapab di sou kèk rejyon nan peyi a. Men se toujou difisil. Paske kapital la rete zòn ki plis kòse a. Kapital la rete kòm veritab defi pou lapolis paske avèk la miltiplikasyon dè gang, avèk lentegrasyon. 2 jèn nan gang yo ebyen m ta kapab di bagay la vin difisil e pa bliye gon veritab koabitasyon koabitasyon antre se gang e la popilasyon paske si kote nèg yo te ye a se yo menm sèlman ki te rete la m pap baw manti lapolis pa tap pran 3 jou pou ratibwaze gang men ekoute koabitasyon antre gang ak moun serye la ou pa ka di ou pral kraze yon zòn eske ou konprann sa vle di pandan nèg 400 mawozo ap bay pwoblèm la. Ou pa ka di ou pral kraze Kwadèboukè. Ou pa ka di ou pral kraze tout kote nèg sa yo fè baz yo, kote yo retranche yo. Se la a paske fòk ou evite sa n ta kapab rele domaj kolateral. Antouka mesye, bandi ap anba kòd, bandi ap feraye pi rèd, epi larepiblik an danje. Bandi ak zam, kidnape, foukouloulou, se le non de sèt ajan de sekirite sekretè jeneral Nasyonzini an nan peyi Dayiti, Helen La Lime. Sa se pase le lendi 23 me 2022, zòn Tòsèl ak tout machin Nasyonzini an pandan li ta pral chache madam La Lime. Mezanmi! Sa se yon kou Vitelòm! Paske depi w di Tòsèl, sa se kou Vitelòm. Bon tande byen, poukisa madan La Lime pa t nan machin nan? Hum! Sa nou panse? Si madan lalim te nan machin nan. Pou yon fwa m tap bat bravo pou yon zak mesye yo komèt men de tout manyè gen anpil moun kap kontan paske bagay la komanse rive sou yo men l te dwe rive sou yo tankou jan nèg yo renmen di sa an gwo bout bèt nan sans ke madan lalim te nan machin nan epi yo pran l epi kounya la ou ta pral wè ap gen negosyasyon pou kapab retire madan lalim nan men nèg yo epi aprè m pa konn kisa nasyon zini ta pral fè paske banm di nou bagay a chak fwa gen yon bagay nan peyi dayiti ki grav ou toujou wè gen yon misyon e kelkeswa misyon yo voye nan peyi dayiti se yon misyon ki la pou kapab destabilize ankò plis eske nou konprann kòm si si yo voye yon misyon de pè nan peyi an konbyen misyon de pè nou pase nan ki eta peyi a ye. Aprè yo ale, peyi a pa kraze? Minustah nan yon peyi te gen ti sekirite. Ou pa wè Minustah al jodi, demen si Dye ve, m ta kapab di sitiyasyon an li kòse. Bagay yo kraze nan peyi Dayiti. BINUH la, men sa k ap pase anba je yo. Epi sa k pi bèl la lasosyete, yo fè bèl rapò pou dire ke sa va byen dan se peyi. O mon Dye! Gade kòman yon moun gen kè! Gade kòman moun yo mechan kòmsi lè yo wè ti peyi yo ap plonje konsa sa fè yo byen wi madan laali m pap baw manti si se te ou m tap bat bravo anpil e m tap mande pou nèg yo pa lage w san w pa bay kòb se pa yon diskou vyolan non m gen men gen de bagay kap pase w kòmsi lè w nan yon peyi ou wè gon gang ki rele 400 mawozo kap bay pwoblèm ou wè kelke pa. gen Jenèf, ou wè genyen Vilaj, ou wè gen Gran Ravin, ou wè gen Ti Bwa, ou wè anpil lòt gang k ap bay pwoblèm nan lasosyete, ou wè nèg Vitelòm yo, ou wè tout gang sa yo. Epi, lè ou nan difikilte, ou di, mezanmi, m pa kapab ankò non, ban m yon kout men non. Yo di w ke, a, sa w gen la a, ou poko gen pwoblèm pou fòs etranjè vin ba w kout men. M dakò fòs etranjè la gen dwa pap vin regle anyen serye men mezanmi lè yo la bandi yo va respekte senbòl nou kapab viv pou de twa jou paske bandi yo pa respekte lapolis ke lon vèy ou non menm lè lè ameriken te vini yo menm yo distribye zam menm lè minustah te vini ou wè bagay la e kòmsi ensekirite a te la wi. Men li pat jan n ye la mezanmi si gon fòs entènasyonal sa ta kapab ede nou respire menm lè aprè yo ale bagay la ap vin pi grav men banm di w bagay nou mande l wi yo di non sa n genyen la fòs entènasyonal poko ka vini se kòm kwa dire yap tann nou wine fini nèt epi pou yo vini mwen m ta kapab di tèt mwen ke se kòm si ameriken lòt nasyon yo gon plan pou ayiti se kòm si kite peyi sa fin kraze nèt epi. pou yo menm yo antre epi yo pran bout tè pa yo a. Non men se kesyon sa pou oblije poze tèt ou paske si yon peyi se peyi zanmi w li ye, nou mande Larisi ou di non Larisi pa ka vin la. Bon se ou menm k ap tchatcha sou tèren an. Nou di w ede nou rezoud pwoblèm sa a non. Ou kanpe, w ap fè sa m ta kapab rele jinastik. Bon mezanmi poukisa? Epi kounya la yo ta pran lalim pou tout moun pa ta kontan? A monchè! Antouka pou la premyè fwa m pap gen pwoblèm si yon moun m ta kapab di kritike e analiz mwen an oubyen pozisyon m genyen sou kesyon sila. Antouka bravo e nèg vitelòm yo men pa bliye lapolis gen pou l vin ratibwaze nou tou paske nou bay twòp pwoblèm wi se konsa nou bay twòp pwoblèm tande non sak genyen la fò m di nou li anpil mezanmi e di tèt ou ke. La police li depase par les evenement vreman depase depase alors juste avan mwen vini avek kesyon sila fom di nou ke neg 400 marozo yo eske lajan komanse fini paske m konnen neg sa yo gon kay lajan men ekoute le fait ke ou antre nan yon lojik ou komanse fè kob pa gen anyen kap fè w kite lojik sa paske si ou pran ekzanp yon neg kap vann drog toutotan yo poko kenbe l lap vann drog toujou. E si l vin milyonè, l ap pati pou l kapab milyadè. Èske nou konprann? Se sa lojik la ye. On machann k ap vann pate, li wè l ap fè benefis chak jou, m pa kwè l ap rete yon bon maten pou l di l ap kite vann pate a. On nèg k ap vòlè tou, lefètke gen yon rantabilite ekonomik nan vòlè a, li pap janm kite l tanke lapolis poko arete l oubyen touye l. Ebyen se sa k ap pase. Pa egzanp, nèg yo wè Lajan fasil, ou sòti nan lari a la, ou pran yon machin, ou kidnape de twa moun, epi ou negosye, ou jwenn kòb. Ebyen se sa k pase maten an la, maten 24 me 2022 an, onivo de lakomin de Kwadèboukè, zòn Meyè. Nèg ak zam kidnape yon bis lekòl Mirabèl ak tout elèv ladan l. Men fò n di ke gras ak vijilans lapolis, yo te gentan rive sou plas e yo rekipere bus sila. Sa vle di, bagay yo ap toujou konplike. Les hommes de 400, ebyen, se veritable malfini an. Depi wè y ap paweze, sa vle di, yo pral pran yon bagay atè a. Ou konprann? Y ap pran yon bagay kanmenm. E pa bliye, malfini an li menm, lè l vole, li ateri, li pa jwenn poul, l ap pran pay. Se sa ki rive. Sa vle di, depi wè nèg yo sòti, kèlkeswa sa k vin anba men yo a, y ap pran l. seule la police ne saurait contenir les voies de l'insécurité en Haïti. Le principe de tous ensemble s'impose, dit-il. Nous comprenons Et puis Guillaume Lotte qui dit, en tant que premier des policiers, je suis révolté, je demande et j'exige l'appui de toute la population, les journalistes inclus, a déclaré le numéro 1 de la police nationale d'Haïti avec fermeté et dureté. Lapolis nasyonal solisit la kolaborasyon de la popilasyon. Mesye Elbe, je vou parl. Mwen m panse nan sa n ye la a tou fòk gon vèting nan lapolis lan. Pandan w ap mande kolaborasyon popilasyon an, popilasyon an te kapab kolabore wi. Men kolaborasyon sa ap parèt trè difisil lè l wè ke gen de polisye ki yo menm nan baz gang. L ap trè difisil tan ke polisye toujou ap kolabore ak gang. l ap trè difisil toutotan ke gang toujou bòs yon seri de polisye. E fò m di nou byen ke sa n ap viv la li depase lapolis la. On nèg kapab fè jiwèt, ou kapab fè jimnastik ou vle, men ekoute sa n ap viv la li depase lapolis. Li tèlman depase lapolis ou wè kòmsi lapolis pa ka gen fiksasyon dirèk sou yon zòn. Jodi a l Kwadèboukè, demen l oblije yon lòt kote, aprè demen se Plenn nan. Donk, pwoblèm, on pe pa konsantre yon operasyon sou yon zòn dirèk. Paske sa k gen la a, m ta kapab di, fò w ta di tèt ou, Ekoute, pou Kwadèboukè, n ap mete 200 polisye atè a. Si l posib pou nou fè 3 jou batay, epi n rale yon 10 cha la a, nou lage atè a. Epi apre, sa w pral di pou Laplèn? Sa w pral di pou Fontèn? Sa w pral di pou Pyè 6? Sa w pral di pou baz Ti Gabriyèl? Sa w pral di pou anndan Site Solèy? Sa w pral di pou yo? E apre sa? Sa w pral di pou Ba Dèlma? Sa w pral di pou Maya? Sa w pral di pou Bèlè? Sa w pral di pou Gran Ravin? Sa w pral di pou Tibwa? Sa w pral di pou Vilaj de Dye? Sa vle di, pwoblèm nan. Li anpil nan men nou. Se sak fè m di ke la polis y depase par les evenement. Ke fè? Paske quand on fè fas a se jan de difikilte ben y fo poze sèt kestyon an dizan ke fè? Repons lan nan men la polis. Repons lan nan men yon moun ki rele Ariel Henry. Mwa. J'ai un problème avec ce type là Ariel Henry se comporte comme un enfant sinon yon elephant ki nan yon magazen fayans a chak pa li fè l kraze l brize men ekoute yè Rosemond Jean a di tout senpleman ke Ariel Henry ta genyen lyen avèk les hommes de 400 m anvi fon ti pale avèk Ariel Henry premye minis Ariel Henry. vous êtes le premier ministre m kwaze avèk ou yon sèl fwa e pat pou chita pale politik non m pat chita pale politik avè w e m pat nan chita ap pale kesyon negosyasyon avè w m te chita pale avèk ou se te yon gwo pèsonalite medyatik ki te voye w kote m pou m anrejistre yon diskou pou w men apresa m ta kapab di m te bay lanmen ak sekirite w epi aprè ou vire do w wale. Tande byen. Ou wè m fè ti rale sa se pou kapab konnen kiyès k ap pale avèk ou a. Mesye l PM, vous avez 72 ans? Ou wè nan laj sa yo, se laj omwen pou yon moun ta kapab ekri non w nan listwa. M konnen se kounye a ou kapab jènjan. Se kounye a, excusez moi l'expression les la famille, ou kab bezwen jwenn ti fanm pou fè ti sousad pou ou. Pa gen pwoblèm, paske oryantasyon seksyèl ou sa pa mele m. Men! A 72 an PM ou te ka fè yon bagay wi. Si w gon moun ki mete w kap jennen w poukisa w pa demisyone. Pou di bon ekoute ou konprann ou ta pral fè yon kichòy men sa pa ka mache ou bay vag. Eske w konnen a 72 an Ariel ou pa kite anyen pou moun di byen de ou. Mwen lè yo te fè chwa de ou m te kontan paske m di a yon nèg 72 an l pa gen anyen l pral regrèt ankò donk se m ta kapab di dènye etap vi li lap viv dènye tranch daj li. Ben écoutez il va faire quelque chose pou peyi sila a men elas elas ou antre nan menm lojik lan antouka PM bòn chans pouse bourik ou mache pou pi douvan men écoutez peyi sa lè w fè l mal istwa gen pou poze w kestyon se le tan de se kite n ap kite w avèk revandikasyon sa sitwayèn sa ki li menm te pase nan radio tele caraïbe. Avanse pi pre madanm. Bonjou papa pè bonjou mesye pyè renèl bonjou mesye gèrye bonjou tout oditè oditris karayib kap koutem mwen konnen tout manman gen yon sèl doulè yon sèl tranche mwen gen yon demwazèl 23 zan premye ti esperyans travay li li fetel dimanch kite 15 me Premye ti esperyans travay li 1 an ki travay yon ponpis k ap defann 10 mil goud le mwa men padansetan yon fi 23 zan l gen libète de renmen li renmen avèk yon jenòm chak swa se jenòm nan ki vin depoze l lakay li padan lendi swa li fin travay li relache a 8 è 30. L ap vini lakay li. Lè li rive nan blòk Boripko, kote k rele Kabann Kreyòl la, yo kidnape tou lè de moun yo. Men m konnen nou tout s on sèl nasyon. Patisipasyon yo mande a, m p ap janm konn non l, m p ap janm konnen m gen sa yo mande a. M jis vin pote vwa m. Tout pitit se pitit tout doulè se doulè m vin mande w gras dimanch fèt demen pou m wè prezans pitit mizè m a laj de 59 an ki mwayen m ta genyen pou m ta gen yon pitit 23 zan pou m ta kite l ap soufri kote l ye a antoulèka m konnen nou se moun tan kòm tout moun n ap tande m nou fè m gras m pa manje M pa bwè, m pa kapab ankò, nou fè m on gras kado dèmen. Libere pitit la pou mwen. M pa gen mwayen menm si m te ka bay tout mwen menm kòm lajan pou m te an prezans pitit mwen an m ta fè sa. Men m pa gen posiblite, m pa gen mwayen. M mande gras, liberasyon pou mesye dam yo. Libere yo pou mwen, m pa kapab ankò. Lajan pa enpòtan pase on pitit. Ala de. 39 an m fon pitit li pa ka enpòtan ke lajan m pase vwa m m fè nou tande m pou nou libere pitit la pou mwen fè m gras dimanch demen rive nou pote l pou mwen fè m gras ban mwen l kòm yon kado demen menm jan n panse avèk manman nou nou panse avèk pitit mwen an tou sè Alexis Christela 23 zan. Mesye a se Arland mwen m pa chonje non familyal mesye a nou fèm gras m pa kapab merci caraïbe. Bandi kidnape mari li sa gen konbyen jou madam bonjour. Wi bonjour. Avanse pi pre mikro an. Bonjour mwen salye nou tout sou panel la nou pa bezwen. Nou pa bezwen voulou anba si m pa sonje nou nou tout se paske mm, tèt la on jan brouye. M ap salye Bob C, m ap salye Pierre Renel René e, e, e tout lòt moun ki, ki sou panèl la ke m pa, m pa sonje mm-hmm. nou. Oui. Donk ou vin li la paske yo kidnape mari ou depi ki lè, ki jan ma ou rele, ki kote sa pase? Depi vandredi. Li rele Gerlin Martyr, li se yon teknisyen. Li soti lakay li vandredi maten, li di m ke l al gade yon travay Jeremi. Nou toujou rete an kontak pandan tout jounen an. Lè l pase Matisan m konnen. M rele l ozanviwon 8 è. Li di m konsa li prèske rive kote l ta prale a. Epi lè m vin, apre sa m vin eseye rele l m pa ka jwenn li, vè dizè edmi mwen rele l, se yon lòt moun ki pran telefòn nan, ki pale de fason trè vilgè ansanm avè m, lè m di ebyen kote mèt telefòn nan? Li di mèt telefòn nan nan men nou, si nou pa fè tèl jan tèl manyè, m ap mete yon katouch nan tèt li. Donk depi lè ou pa tande yo? Non. Apre l fin di sa, mari m nan te gentan rele, li te pale avèk yon kouzin li. Menm jou swa, l te rele, fè kontak, pale avèk yon kouzin li, di kouzin nan, yo kidnape l Matisan. Poutan yo pa t kidnape l, se pa Matisan, l te gentan rive Jeremi. L te gentan rive Jeremi? Wi, l te gentan rive Jeremi. Non, ou panse rive nan ki kote nan Jeremi an? Bon, mwen pa konn zòn nan dirèkteman, men sèl sa l te di m, li te di m kote l t ap desann nan, li pa t alèz, li pa t twò lwen Jeremi. Li pa t alèz a moun yo, l di m. Li di kote l t ap desann nan li pa t abitye a moun yo, so kòm se yon kote l t ap desann pou l jis dòmi, pou l te ka antre a demen paske se yon travay li t ap al negosye, li te jis ale konsa. Ok. Enben dakò. Kòman misye rele? Gelin Mathieu. Enben dakò. Donk nou nou espere ke w gen nouvèl mari w, dakò? Non, mwen fè, mwen fè, mwen fè tout, nou fè tout swivi wi. Nou fè tout swivi, yo te di nou si nou pa nou pa nou pa fè nou pa fè nou pa bay kòb, nou pa fè tout sa n gen pou n fè y ap y ap egzekite l y ap mete l nan lis moun pou n al egzekite. Sa yon samdi, nou fè tout sa n te kapab, nou fè tout sa yo di. Yo di konsa yo di oke pa gen pwoblèm, pa anmède yo. Se enjoy y ap enjoy yo, yo di konsa an an demen si Dye vle n ap n ap jwenn li l ap rele nou vin chache l. Men sa pa fèt jiskaprezan? Jiskaprezan m ap pale ansanm avè nou an. Dakò. Sa pa janm fèt. M ap entèpele konsyans moun li nan men yo silvouplè, konsyans ke m entèpele ke nou te genyen anvan peyi a fè nou sa nou ye jodi a la. Tanpri, nou fè tout sa ou nou te mande nou. Nou bay kòb, nou fè tout sa nou te di, nou met kat nou fè tout sa nou te di. Tanpri, tanpri, tanpri, fè nou gras ba nou l paske li gen yon ti pitit ki gen dezan. Pandan li sòti ala pandan li deplase a chak swa depi baryè a frape ti pitit la kouri al pran sandal la li di papi epi lè w wè pòt la ouvè li wè epa papi k antre li di o papi ale tanpri fè sa pou li pou mwen paske m pa kapab m pa kapab ankò non m pa kapab lè l ap sòti a li toujou kite kòb li toujou bay bay ti pitit la di dola pou l met nan pòch li lè l pa gen pòch pou l mete l li pran li mete l li foure l nan kwen bò kilòt li. lè lap sòti al bal 10 dola depi lè al poko bwè lèt nou bwèl pou nou tanpri fè nou gras nou fè tout sa n te di nou entèpele konsyans Bondye kite Bondye kite nou deside Bondye pa di yon mo se paske Bondye konnen nou gen konsyans toujou Bondye konsyans imèn tanpri ba nou l paske m pa ka dòmi chak m kouche m dòmi m fè 15 minit lè m panse l joure 15 minit m fè m dòmi e pa 15 minit m dòmi. Silvouplè nou fè tout sa n te kapab sou jèn li yon jèn de 28 an sou teknisyen li ye li deside travay li deside ret nan peyi l li aprann metye l pa mwen a tanpri se peyi a nou tout se viktim nou ye ou konprann nou tout se viktim nou ye menm jan avè nou nou tout se ayisyen nou pa milat. ki tou prè m yo paske ki fè mwen vini nan gran boulva a paske m gen nan depi m vin nan gran boulva a tout leta ap tande mwen gen pitit sa mwen te fè li a 17 ans 17 ans m te gen lè m fè pitit la li rele Rolph Willens Figaro. Li chita lakay la, l fè tout jounen an panse ke e nan Sentiv mwen mache, mwen nan gwoup karismatik Sekou Danwo. Epi, pandan mwen deplase, m al fè kèk ti mouvman nan pawas ki pi pre mwen. Epi yo rele m, yo di m, Men blende a pran pitit la. Epi, premye bagay mwen fè, m ale nan pòs la m poko al di. Lakay la kijan sa ye nale nan premye pòs kalvè a yo di non blende Magalie a pa vin la timoun mwen tounen ale ankò nan gwo komisarya kwadèboukè a yo dim non epi menm kote a m desann epi gon granmoun ki rete non al etaj pa anba paske ou konnen nan dival 29 la m abite epi lè m parèt epi l dim wi se mwen k di pitit la fon ti sot deyò a ansanm avèk Kervens pou mwen Epi yo ap fon ti machon bout chòt ki sou li. M t ap te di Wilens pa sot deyò. E le moman kounya la a, lè m parèt, madanm nan di, Wi blende a pran timoun yo. Li desann. Lè m kouri desann, mwen rive bò blende a, m leve de men m anlè avèk kat sa m fè konsa pou yo kapab wè. S on fi pou yo ta mande m sa m genyen. Yo pa reponn. M toujou ap tcheke telefòn li. Wè si l gen ti mesay dwòl. Wi, si l gen ti bagay dwòl paske se ti gason. M toujou kontwole l. Premye sa, bon, si m ouvè telefòn ou apre a 4h21 lè m. Non, paske l pa gen anyen sou li sèlman kat elektoral la. Li gen tan li. Raple nou non li madam. Tout non li madam. Rolph Wilens Figaro. Duval 26. Wi. Li te ansanm a yon ti lòt ki rele Kervens. Papa Kervens fè baryè bò lise. Talè mesay ap vin jwenn nou. Antouka merci la famille, kom toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!